bonjour, bonsoir à la famille. Comme c'est évident de prononcer cette phrase, parce que je l'ai dit souvent à l'intro de mes émissions, avec plaisir nous entrer la caillou pour capable poter une nouvelle émission. Je l'ai dit et je vais continuer à le dire parce que je fais partie des gens qui prônent la paix, l'union, la réconciliation à travers les politiques et même à l'égard des bandits armés. Mais écoutez, je fais partie des milliers de personnes ou peut-être des centaines de gens qui veulent voir un lendemain meilleur pour Haïti avant qu'ils ne partent. J'espère, même après ma mort, que mes petits-enfants écriront sur le tombeau « Grand-père, Haïti vient de connaître le changement que tu espérais dès votre jeunesse. » Écoutez, un pile moun nan ça ça qui souhaitent que bagay yo Mais Men si bagay yo chanje gen yon gwoup moun sa pap fè yo byen ditou. Jounen jodi a la nan peyi sa n ap viv la ekoute kèlkeswa moun ou ye a, kèlkeswa nan sektè ou ye a gen yon kondisyon ki reyini pou ou pou kapab antre nan yon domèn iks, je ne sais pas. M pral ba nou egzanp, yon timoun ki al lekòl nan peyi Dayiti ki nan klas pòv la lè l fin fè filo, Lè l al nan fakilte, tout kondisyon yo reyini pou l degaje l pou l kite peyi a. Tout kondisyon yo reyini swa pou l mande charite obyen pou se pen l al vann anba lavil. Yon moun ki kenbe dinite l nan peyi sa a, tout kondisyon yo reyini pou degaje w pou kite peyi a. Men ekoute, fò n di tou globalman, si w ap gade sitiyasyon sa a, tout kondisyon yo reyini. Pou yon timoun geto ki ap fòse kenbe dinyite l pou l tonbe kanmenm yon jou swa nan bandi oubyen si s on fi pou l lage tèt li nan sa k pa sa. Paske ban m di n yon bagay, jan n ap viv jounen jodi a la a, menm nan rèv yon pèpl pa ta sipoze viv konsa. Kwake genyen anpil pèpl ki yo menm ap viv konsa nan mond lan. Chak jou ou leve se yon bad news, toujou de movèz nouvèl. Ekoute! Peyi Dayiti jan n ye la jounen jodi a la a, poze tèt ou kesyon pou di, Èske se pou yon grenn moun li bon? Èske se pou tout Ayisyen li bon? Men ofèt, ou deja jwenn repons lan. Paske lè w poze kesyon sa a, se yon trè bòn kesyon. Men tankou jan m te di talè a, se de movèz repons a de trè bòn kesyon. Èske nou konprann? Chomaj. Paske banm tro bagay. Pou manyen yon grenn dola ameriken nan moman nap viv la la jounen jodi a la, si w son jèn inivèsitè ki gen tout kapasite w, se swa Bondye lonje men ba ou oubyen w antre nan gang w al fè kidnaping. E le pli dur dan tou sa, se ke y a dè jan, y a dè bandi zame ki yo menm pa menm ka ekri non yo. Ou wè jounen jodi a se yo menm a travè de videyo kap moutre plizyè fèy 100 dola ameriken, kèl desepsyon pou jenès la ki te al lekòl. Sèlman, se pa egri non moun ki te al lekòl yo egri, men yo just estime ke leta pa asime responsabilite l. Leta pa fè anyen. Mwen menm, chak jou m poze tèt mwen kestyon sa. M kanpe sou tèt anlè. M ap gade pou m wè dè milye de timoun ki pral lekòl chak maten. Dè milye timoun sa yo, pifò se pitit malere malerèz. Kòman timoun sa yo pral rive yon jou pou yo kapab entegre yo nan yon sosyete konsa? Kòman timoun sa yo pral rive demen pou yo kapab fè yon kay pou yo rete? Kòman timoun sa yo pral rive demen apre yo fin fè fakilte? pou yo viv menm jan ak moun dwe viv nan peyi an. Mezanmi bagay la tris nan peyi dayiti nou pa kapab ankò eske nou konprann m vle nan moman sa yo la pou tout youtoubè yo fè yon seri de emisyon spesyal paske bagay la grav mennen ann pran ka kesyon ensekirite ak kidnaping pèp ayisyen an pa mande plis bagay ke sa si w rezoud Ensekirite a mouche leta nap kab chache manje pou nou manje paske jounen jodi a la akote grangou chomaj tout pwoblèm nap andire men ekoute gon seri de kote nou pè pase paske gon nèg ak zam Swa l ap chache kidnape w, swa li pa renmen fòm tèt ou, epi l di l ap ekstèmine vi w. Nou pa bezwen plis ke sa batay kont ensekirite a mouche Leta. Epi rès yo nou menm n ap fè yo. Se pa vre pèp ayisyen? Antouka m vle pataje ansanm avèk nou 2 videyo. Yon premyè videyo, paske pa bliye m di nou chak jou se pwoblèm dan la repiblik. Li gon sèl ti machin, li boule, alò m kwè yo boule l Li lage de bra balanse. Maten an, l te ale nan Karayib pou l te kapab fè yon ti pale, men malerezman te gen twòp moun, li pa t jwenn plas. Men l te gen chans tonbe sou jounalis medya anliy yo ki ap fè yon travay serye nan sosyete a. Ann tande temwanyaj sa a. Nou pa posede anyen ankò kamyon an brile nou pa posede anyen anyen anyen anyen ankò se sèl li m te genyen m pa gen anyen yo pa ka tande m m oblije retounen lakay mwen m pa gen pèsòn m pa gen pèsòn m vin la yo pa ka tande m ajan di m pa gen pwoblèm e lajistis pou m ale nou konnen peyi sa pa gen jistis. Sou ki sikonstans kamyon an rive boule moun sa? Nan antèman nou ta prale. Nan antèman n ta prale, se la dan n te pot pwovizyon pou antèman. Bagay ki te nan 17 mil konbyen mil, nou te gen kòb rès kòb antèman, tout brile nan machin nan. Paspò mari m, m vin pa rèt anyen, m pa rèt anyen ankò, m pa rèt anyen, anyen, anyen, m pa rète. Pase mari m se yon moun malad. Pou machin sa, timoun yo pa al lekòl pou mari m ka fè machin nan, pou l ka jwenn yon lavi miyò pou timoun yo. Yo gentan voye yo tounen lekòl, bon mwen m pa ka peye lekòl la pou yo. E klas y ap fè, y ap fè NS3, kounye a lè moun pral fè filo, timoun la ta sipoze swiv yon. yon bon fòmasyon lekòl. Timoun yo pa byen pran kou, yo pa anyen. Men tou kounye a, yo nan menm la, m pa ka menm voye yo lekòl la, yo oblije pati dèyè m vin la pou yo ka fè vwa yo pase. Men m vin la, yo pa ban m chans pou m ta antre pou m pale. E m gen anpil pwoblèm. Si m gen yon kamyon forad li boule, se pa de senkant goud li koute, se pa ti kòb li koute. M panse yo ta ka fè l tande vwa m. Se pa kòb m ta di pou yo ban mwen men kanmenm m ta fè vwa m pase. M mèt machin, m mèt moun, m mèt kamyon. Ki te boule machin nan, li ta tande m, yo pa fè m pale. Men antouka m swete. Nou pa jwenn mèt kamyon ki boule machin nan. Pwoblèm ki genyen, sa fè m di w peyi a pa gen jistis. Nou pa t pot gaz nou menm lè nou pral andeyò. Nou pa pot gaz. Jis mèt kamyon an fè konnen ke se kamyon nou e machin pa nou an k bay kamyon gaz la dife. Nan ka sa a nou oblije. Nou te vin fè vwa nou pase yon lòt kote k pi fasil. Enben m pa rive. M pat ka jwenn kote la pou m pale, men m byen kontan jwenn nou. Ki sipò w ap mande kounye a menm? Ki sipò w ta konte jwenn? Sipò m ta mande, pou yo ta ede m peye lekòl timoun yo. Ede mwen si m ta reganye machin nan ankò. Madanm m ki malad, li dyabetik. Jis jou mari, jou machin sa brile a, si m pa la pou m sipòte mari m, Bondye ban m fòs, mari m t ap tou brile ansanm ak machin nan. Paske li tèlman pase mizè pou l fè machin sa a. Anfen, nou ret grangou chak jou. Genlè fanm ak m pral fè travay lè jounen ti kòb nou oblije rete grangou nou pa manje menm pou timoun yo pa ka al lekòl yo pa ka met yon soulye nan pye yo pa ka met yon sandal jis pou machin nan ka fèt pou nou jwenn yon lavi miyò e se si nan moman nou ta nan pwovens nan samdi dimanch nou t ap sot nan pwovens mari m ta pral chaje chay malpas te gentan gen moun k ap bay chay pou l te ka fè kòb lekòl la e machin nan vin brile men machin nan kote l ye a nou pa ka al rale l. Nou te ka al rale, nou te gen dwa al rale machin nan, nou te ka jwenn kèk ti pyès ki bon ladan ta vann li. Yo mande nou 13 mil dola pou y al rale machin nan kote li ye a. Nou pa menm gen kòb la menm pou nou al rale. Machin nan, li machin nan soliyèt men sou zòn lè w pral fonvèrèt. Machin nan ye. Se 37 66 16 93. 37 66 16 93. Nou pèdi tout sa ke nou te genyen pandan ke nou pral nan yon antèman. E sa ki vin arive kounye a, nou pral nan antèman, nou pèdi machin nan, e gen yon lòt moun ki vin mouri yè nan menm moman an tou, kounye a sa vin rive ke nou pa gen anyen pou n viv. M pa di ke lavi fini paske nou menm nou pa mouri. Men m panse ke n ap tande sa ke nou di a, wa va, moun ki ka ede nou ap ede nou. silvouplè e numero telefòn map kite a ki se 39 06 31 83 merci beaucoup merci anpil e karayib nou te nou panse ke gen moun ki tap fè nou pase men a koz de yon mesye ki pa telman ayisyen pa telman konprann moun mesye a fè nou konnen ke nou pa bay sa se nan la jistis pou nal e konnen peyi nou an pa gen jistis menm panse ke nap tande sa ke m di a nap eseye pataje sa pou mwen merci beaucoup te kontan ansanm avè nou merci. Paske mwen gen marim Malgre li se yon moun malad. Marim vin gen gran pèl ki mouri nou pral nan yon antèman fon vèrèt. Peyi nou vrèman pa gen wout se sak rann tou nou nan sitiyasyon sa nou twouve nou an. Lè nou wè nou rive nan galèt la oubyen son kote ki gen anpil dlo kamyon gaz lan vin pase malgre nou dil pap ka pase li pase l gaye tout gaz la gaye nan dlo a. Kantèt te bla, ki te bloke wout la, li arive pran dife, kamyon nou an brile. Se sèl li nou te posede, nou pa gen anyen ankò. Nou pa gen oken resous. E mari m se yon moun malad, li te jis fè machin nan, li gen 1 an l ap fòse pou l fè forad la. Yon forad nou konn konbyen kòb li koute an Ayiti kounye, nan peyi a kounye a. Machin nan boule plat, n ap voye videyo a pou tout moun ka wè l. Nou vin pa posede anyen, nou 2 bra pandye, nou pa gen anyen. Nou pa ret anyen, nou pa gen yon resous. Kòmsi sa fè nou pa di lavi fini pou nou kòm nou gen Bondye se sak fè nou pa di lavi fini pou nou men nou vin vrèman gen pwoblèm nou rive nan karayib pou nou te fè vwa nou pase ajan fè nou konnen nou pa gen pwoblèm nou pa gen pwoblèm pou radyo se pwoblèm la jistis nou gen e nan peyi sa pa gen jistis nan peyi a pa gen jistis men nou oblije fè vwa nou pase nou santi nou pa kapab menm gen 2 pitit depi an Pou mari m ka fè machin nan, li kite yo al lekòl. Youn ap fè NS 1, youn ap fè NS 3. Yo oblije pèdi lekòl, al lekòl jis an janvye. E m poko peye yon goud lekòl pou yo. Apre, lè n ap monte, menm valiz lekòl yo pote, tchanniz bagay yo te pote, li yo te mete pou y al nan antèman, tout brile. Nou vin rete sanse de bra panse, nou pa gen anyen. Nou pa gen anyen, nou pa gen anyen, sa fè nou pa ka di nou pa gen pèsòn kòm nou gen, kòm nou gen Bondye. Aprè, tousuit pandan machin nan fin brile, gran pè m mouri, yè bè mè m mouri ankò, manman mari m retounen mouri, kòmsi nou vin gen doub pwoblèm n ap jere, e se si menm nan antèman an pou n ale, nou oblije bloke, nou poko konn sa n ap fè ak sa nou pa fè. Se vre, bèlmè m gen lòt pitit, men mari m nan fò l fè devwa pa l. Fòl okipe timoun yo poul voye pase tout rad nou te fèk fè poun al lantèman deyò tout brile telefòn m te gen 2 telefòn ni piti a ni gwo a tou lè 2 brile m pa sove telefòn nan m te gen pyès mwen marim te gen paspò l tout paspò a brile ni l te gen kanè bank li te prete kòb lè lap achte machin nan tout brile marim vin sose pa gen anyen menm paspò a l konn fè kèk kout kot tèt la l sendomeng li te ka fon vwayaj malgre l tou malad. Menm paspò l pa rete, l pa rete anyen ditou. Nou vin pa gen anyen, anyen, anyen, anyen, anyen. N ap viv kòmsi nou vin ap viv pa lagas. Pou moman sa la pou n vin la maten an menm kòb machin nou pa gen pou nou vini tèlman sa ka rive yon moun wè nou parèt yon ti jan men e gras Bondye. Ki kote nou soti? Nou soti Kwadèboukè sou wout Gantye. E la nou soti. Nou vin la trè to. Nou panse n t ap ka fè vwal nou pase nan Karayib pase nou toujou swiv Karayib chak jou. Paske nou gradye pou Karayib nou genyen l. Nou panse nou tap ka fè vwa nou pase nou vin la yo pa ka fèl yo pa ka tande nou e nou gen pwoblèm zot liye sa nou gen anpil pwoblèm. Ajan fè nou konnen nou pa gen pwoblèm pou pou nou pa gen pwoblèm pou radyo se pwoblèm la jistis nou gen e nan peyi sa pa gen jistis men peyi a pa gen jistis men nou oblije fè vwa nou pase nou santi nou pa kapab men m gen 2 pitit depi an Pou mari m ka fè machin nan, li kite yo al lekòl. Youn ap fè ns 1, youn ap fè ns 3. Yo oblije pèdi lekòl, al lekòl jis an janvye. E m poko peye yon goud lekòl pou yo. Apre, lè n ap monte, valiz lekòl yo pote, tchanniz bagay pou yo te pote, li yo te mete pou y al nan antèman, tout brile. Nou vin rete sanse de bra pandye, nou pa gen anyen. Nou pa gen anyen, nou pa gen anyen, sa fè nou pa ka di nou pa gen pèsòn kòm nou gen, kòm nou gen Bondye. Aprè, tousuit, pandan machin nan fin brile, granpè m mouri, yè, bèlmè m mouri ankò, manman mari m retounen mouri, kòmsi nou vin gen doub pwoblèm n ap jere, e se si menm nan antèman an pou n ale, nou oblije bloke, nou poko konn sa n ap fè ak sa nou pa fè. Se vre! Bèlmè m gen lòt pitit men mari m nan fò l fè devwa pa l, fò l okipe timoun yo pou l voye pase tout rad nou te fèk fè pou n al lantèman an deyò tout brile, telefòn m te gen 2 telefòn ni piti a ni gwo a tou lè 2 brile m pa sove telefòn nan m te gen pyès mwen mari m te gen paspò l tout paspò a brile ni l te gen kanè bank li te prete kòb lè l ap achte machin nan tout brile mari m vin souse pa gen anyen menm paspò a l konn fè kèk kout kot tèt la l sendomeng li te ka fè yon vwayaj malgre l tou malad. Menm paspò l pa rete, l pa rete anyen ditou. Nou vin pa gen anyen, anyen, anyen, anyen, anyen. N ap viv kòmsi nou vin ap viv pa lagas. Pou moman sa la pou n vin la maten menm kòb machin nou pa gen pou nou vini tèlman sa ka rive yon moun wè nou parèt yon ti jan men e gras Bondye. Men nou soti kwadèboukè sou wout gantye. E la nou sòti. Nou vin la trè to. Nou panse n t ap ka fè vwa nou pase nan Karayib pase nou toujou swiv Karayib chak jou. Paske nou gradye pou Karayib nou genyen l. Nou panse nou t ap ka fè vwa nou pase nou vin la yo pa ka fè l, yo pa ka tande nou. E nou gen pwoblèm nou sot lye sa nou gen anpil pwoblèm. Nou pa posede anyen ankò kamyon an brile nou pa posede anyen anyen anyen anyen ankò. Se sèl li m te genyen m pa gen anyen. Yo pa ka tande m. M oblije retounen lakay mwen. M pa gen pèsòn. M pa gen pèsòn. Vin la yo pa ka tande m. Ajan di m pa gen pwoblèm men lajistis pou m ale. Nou konnen peyi sa pa gen jistis. Sou ki sikonstans kamyon an rive boule moun sa? Nan antèman nou ta prale. Nan antèman nou ta prale. Se la dan n te pot pwovizyon pou antèman. Bagay ki te nan 17 mil konbyen milyon. Nou te gen kòb rès kòb antèman. Tout brile nan machin nan. Paspò mari m vin parèt anyen. M pa ret anyen ankò, m pa ret anyen, anyen, anyen, m pa rete. Pase mari m se yon moun malad. Pou machin sa, timoun yo pa al lekòl pou mari m ka fè machin nan, pou l ka jwenn yon lavi miyò pou timoun yo. Yo gentan voye yo tounen lekòl, bon mwen pa ka peye lekòl la pou yo. E klas y ap fè, y ap fè ns 3, kounye la moun pral fè filo, timoun la ta sipoze swiv yon bon fòmasyon lekòl. Timoun yo pa byen pran kou, yo pa anyen. Men tou kounye a, yo nan menm la, m pa ka menm voye yo lekòl la, yo oblije pati dèyè m vin la pou yo ka fè vwa yo pase. Men m vin la, yo pa ban m chans pou m ta antre, pou m pale. Pil pwoblèm, si m gon kamyon forad li boule se pa 2 50 goud li koute, se pa ti kòb li koute, m panse yo tap ka fèl tande vwa m, se pa kòb m ta di pou yo ban mwen men kanmenm m ta fè vwa m pase, mèt machin, mèt moun, mèt kamyon ki te boule machin nan li ta tande m men yo pa fè m pale, men antouka m swete. Nou pa jwenn mèt kamyon ki boule machin nan non. Pwoblèm ki genyen, sa fè m di w peyi a pa gen jistis, nou pat pot gaz nou menm lè nou pral andeyò. Nou pa pot gaz. Jis mèt la nou ap fè konnen ke se kamyon nou e machin pa nou an k bay kamyon gaz la dife. Nan ka sa a nou oblije. Nou te vin fè vwa nou pase yon lòt kote k pi fasil. Ebyen m pa rive m pa t ka jwenn kote la pou m pale. Men m byen kontan jwenn nou. Ki sipò w ap mande kounya menm? Ki sipò w ta konte jwenn? Sipò m ta mande? Pou yo ta ede m peye lekòl timoun yo. Ede mwen si m ta reganye machin nan kò m. Mwen menm se yon moun ki malad li dyabetik. Jis jou mari jou machin sa brile a sim pala poum sipòte marim modye bonm fòs marim tap tou brile ansanm a machin nan pase li tèlman pase mizè poul fè machin sa anfen nou ret grangou chak jou gèlè fwa marim pral fè travay lè jounou ti kòb nou oblije rete grangou nou pa manje menm pou timoun yo paka al lekòl yo paka met on soulye nan pye yo paka met on sandal jis pou machin nan ka fèt pou nou jwenn yon lavi miyò e se si nan moman nou mouta nan pwovens nan. Samdi, dimanch m t ap sot nan pwovens, mari m t ap al chaje chay malpas, te gentan gen moun k ap bay chay pou l te ka fè kòb lekòl la, e machin nan vin brile. Men machin nan kote l ye a nou pa ka al rale l, nou te ka al rale l, nou te gendwa al rale machin nan, nou te ka jwenn kèk ti pyès ki bon ladan n ta vann li, yo mande nou 13 mil dola pou y al rale machin nan kote l ye a. Yon tèks ki ekri e lu an menm tan pa Bòs Madichon. Alò tout moun konnen Bòs Madichon se Jacques Adler Jean Pierre. Tèks sa gen anpil pawòl pwofond ladann. Tèks la di tou senpleman, Kouraj kamarad! Paske. Si w deside viv an Ayiti, ou se yon moun ki blende, men li aksantye sou kesyon ensekirite a e sou kesyon politik la tou. Tèks sa a pwovoke anpil emosyon lè moun ki ekri l la ap li l. An nou koute. Pawòl sa a kenbe tout frechè li nan malè ak doulè nou. Jodi a pou jan peyi a ap plonje nan antonwa lanmò a, nou ka di, si nou kite l plonje, nou youn p ap sove. Si peyi a peri, se nou tout k ap peri. Pou jan n ap viv la a, nou manke yon pwèlyèm pou peyi a rann flèm. Chak moun ou kontre, yon sèl pawòl ou tande, Nou bouke, nou pa kapab ankò, n ap toufe, se plenn n ap plenn anba chay doulè anbè fyèl. Kamarad, se domaj yo kidnape w. Pandan m ap koute w, se dlo k ap koule nan je m, s on gwo latranblad ki mare nan de pye m. Se domaj frè m, se fanmi w, se zanmi w, se nou menm ki gen kè sansib k ap. plenyen e kè nou ap senyen tout lannwit, n ap priye, n ap jene, n ap rele lwa, n ap souke tout fèy bwa pou nou mande nèg yo libere w, pou yo pa kreve de grenn je w. Kamarad, se domaj yo kidnape w, men m swete yo libere w. Jodi a se ou yo pran, demen ki moun y ap pran nou pa konnen, ni mwen ni ou nou youn pa konnen ki moun y ap pran demen, pesonn pa konnen. Sèl sa nou sèten, gon lè rendiy ki sonnen, peyi a fin dekrenmen, tout lasent jounen son eskandal lanmò k ap boujonnen nan tout kwen ze rankwen. Kouraj kamarad! Chans pa w, vwa w gen ase fòs pou l rive lwen. Fanatik ou k ap koute w, mwen menm la a k ap tande w, n ap fè anpil manifestasyon. Nou ka fè solidarite nan fè negosyasyon pou yo libere w. Pa gen anpil moun yo kidnape ki gen menm chans avè w, kamarad. Ou menm ou gen chans ou voye vwa w ban mwen k ap plenyen, e anpil nan nou ki renmen w, k ap koute w, ki apresye w pral plenyen pou ou tou, si se chans pa w. Nèg yo va libere w. Men kanmarad, gen anpil moun yo kidnape ki pa jwenn pesonn pou negosye pou yo, pou bay ranson pou yo, pou pale pou yo. Nan lapawoli jodi a kamarad, pandan m ap pote pawòl pa w la, mwen pwofite pote pawòl anpil anpil anpil viktim kidnapin politisyen kreye pou anglouti peyi a. Pawòl sa a, se pawòl tout viktim tout krim ak kidnapin ki pa gen mikwo pou fè vwa yo fè eko. Pawòl sa a kamarad, se pawòl tout viktim divès masak rejim phtk a fè Lasalin, Bèlè, Kafou Fèy, Dèlma, Kafou, Matisan elatriye. Moun sa yo pa gen moun ki pou pale pou yo. Se pou sa, se pou yo lage w. E se pou sa tou, ou wè lè yo te pran frè w la. Se moun sa yo ki t al manifeste, mete dife, bloke lari, fè anpil negosyasyon pou yo te libere l. Men yo menm, moun sa yo, yo pa gen moun pou plenyen pou yo. Se pou sa fòk nèg yo libere w pou w tounen pou vin ede nou plenyen pou moun sa yo. Pa pè kamarad, ou fè pati moun ki dwe pale pou majorite a ki pa janm jwenn chans pale pou l di sa l panse. pou di sa l ap andire, sa l ap sibi. Jodi a kamarad, m vle w konnen, moun ki leve w yo, moun ki pran w nan lari a, se pa yo menm ki kidnape w. Moun ak zam ki pran w nan lari a, se pa yo menm vre ki kidnape w la. Moun sa yo, se yon senp sòlda, kaporal, kòmandan, kap travay pou gwo bòs ki kidnape leta ki kidnape peyi a se moun sa yo se gwo bòs sa yo ki kidnape leta se yo t kidnape ou kamarad vrè bòs yo se yo menm ki nan pouvwa se yo k nan palè a se yo menm ki nan kò polis la se yo menm ki nan kò la jistis la yo menm ki mèt sa kap fèt la. Èske nou janm pran tan pou nou mande tèt nou ki kote nou soti pou nou rive la a? Kouman peyi a fè tonbe anba men demolisè, dilè, dilapidatè, raketè sa yo? Gen sa ki di ou wi, tranblanntè 12 janvye 2010 kraze peyi a, wi se vre. Tranblanntè a kraze peyi a. Men, pi gwo tranblanntè ki kraze, ki demoli peyi a, se rejim politik phtk a ki tounen yon rejiman ki depatcha peyi a. Bann rejiman an manje menm prezidan. E se toujou gran nèg zotobra babin ki nan pozisyon k ap kwense sa k pi fèb yo. Se yo ki chèf rejiman an. Pa egzanp. nan zafè kidnapin nan. Se youn youn grenn zotobra babin ki viktim kidnapin wi. Apre sa, se toujou ti Jera, Jeralda, Kaèl, Odonèl, Filisten ak Ogisten wi yo kidnape. Poukisa? E fòk papa ak manman ti Jera jwenn mwayen, jwenn gwo lajan pou yo libere l. Lajan sa yo kote yale? Ti solda sa yo ki nan gran ravin, ki nan vilaj, yo gen kote pou yo sere dola? Poukisa? Poukisa se nou menm moun kap piyange nan klas mwayèn nan Yon klas mwayèn ki deja defavorize, poukisa se moun sa yo yo plis kidnape nan peyi a? E poukisa kidnapin nan tou, yo pa ka kraze l? Kote bagay sa soti? Kidnapin nan sanble tèt koupe ak yon pwojè nouvo ki soti anba refleksyon yon nouvo gwoup politisyen jwisè ki abitye fè gwo lajan nan dwòg e ki jwenn chans kidnape Leta, y ap kidnape moun, y ap touye moun, pran ògàn moun pou y'al vann pou yo fè gwo lajan. Kamarad, an verite m swete pou yo libere w, m swete valtay sa yo, yo libere peyi a tou. Liberasyon peyi a l pa pou jodi a non, li pa pou demen non plis. Sitou ak modèl moun sa yo ki vo zewo e ki nan tout biwo wo nivo e ki mete peyi a nan kanivo. Jodi a kamarad, si Ayiti rive la, se sèten, gen yon gwoup moun ki antann yo Pou nou pa viv kou moun menm jan ak yo. Se antant yon ti gwoup valpa ki vle viv tankou wa ki fè n ap viv nan fatra, nan traka, nan kaka. Se antant yo fè. Kamarad, fò n fè memwa sou peyi sa a. Apre tranblanntè 12 janvye, se vre peyi a te kraze. Men, pou pil milyon ki te fè tiyon pou rekonstriksyon peyi sa a, anpil Ayisyen te kwè peyi a pral chanje. Enben, Ayisyen parèy mwen, Jean Max Bellerive se youn nan yo, yo reyini, yo moute yon batri kòripsyon ki rele CIRH ak blan je vèt, yo moute yon kò gang, yo depatcha tout milya. Sa w tande a, yo lage tout yon nasyon nan fè diskisyon sou pil milyon ki disparèt, ki fè fon nan pòch vakabon. Apre sa, yo fè yon eleksyon medsin chwal ki pral fè peyi a vin pi mal, yo mete phtk la familya sou pouvwa. Sa w tande a, pe di bagay yo fè, yo di w se premye fwa, se premye fwa. Egzanp yo la a wi mezanmi. Chif yo la a tou. Yo fè yon ti pon Kafou Ayopò sou 300 mèt ki koute Leta 21 milyon dola wi. Poutan Lachin konstwi yon gwo vyadik sou 9 kilomèt pou 10 milyon dola sèlman. Sa yo vre se premye fwa. Se premye fwa nan yon peyi se yon gwoup gang k ap dirije, soti nan gouvènman, pase nan palman, lapolis, lajistis. Se vakabon, se ganstè ki fè lalwa. Chak katye gen gwoup gang pa l, chak riyèl gen yon chèf gang, se premye fwa bagay sa fèt nan listwa peyi a. Fò n fè memwa sou peyi sa. Tankou Pwofesè Erol Toussaint ta di, Il faut avoir le courage d'habiter Haïti. 50 milyon dola depanse pou mache pwason Fontamara, jodi a, se nan yon ganizon mouch ak yon rigòl dlo santi machann yo ye. 83 pwen 3 milya dola vèt depanse pou Lopital Jeneral, 80 milyon dola vèt depanse pou Lopital Simbi Kontinantal, e se atò fanm ansent ap mouri devan lopital. Lopital toujou an grèv, pòt lopital toujou fèmen, bandi ap vòlò dèlko, pyès moun pa janm di anyen. Moun yo di yo depanse 30 milyon dola pou Rex Teyat, yo vòlò 3 jou anvan chat. Paske se ansyen majistra Youri Chevry ki te bay yon kòb materyèl ak kòb penti epi Asaph te voye yon ti flè penti gratis sou fasad la. Jodi a, si n voye kamera jouda, n ap wè se, n ap wè Rex Théâtre tounen yon depotwa kaka. Se premye fwa nou wè sa. 50 milyon dola depanse pou yon ti ayopò Jakmèl, kote ti avyon desann tankou ti zwazo nan yon ti teren plen raje. Moun yo gagote 80 milyon dola nan konstriksyon ayopò Okay. 30 milyon dola pou santral Desalin Okay, 20 milyon dola pou santral pat tomat Aken, 80 milyon dola pou wout Malik, 180 milyon nan fò nasyonal, 130 milyon nan pwojè lojman anba mòn kabrit kote moun yo ap viv nan yon dezè, nan yon lanfè. Hum! Yo gagote 5 milyon dola pou kiraj Okap. Al gade nan ki kalite malpwòpte moun Okap ap viv jodi a. Yo kreye yon estrateji ak yon karavan pou yo gagote plis pase 290 milyon dola. Yo envante yon zafè dola 50 sou dyaspora a kote yo gen 12 an depi y ap detripe dyaspora a sou chak ti transfè l fè pou voye bay fanmi, zanmi k ap pase mati an Ayiti. Sa fè plis pase 3 pwen 8 milya dola wi moun yo pran sou yon bann malere malerèz k ap redi di nan fredi. Yo bafle kòb la, yo pa fè anyen nan edikasyon. Poutan, pwojè a rele Fon Nasyonal Edikasyon. pou kreye pi bon kondisyon lavi pou nou tout. Lè yo fin dekrase, kreve kès leta a, yo envante yon fenomèn kidnapin ki tounen yon vèmin k ap devore ekonomi nou tout ki nan klas mwayèn defavorize a. Men sa moun yo fè peyi a. Kouraj kamarad, m swete yo libere w, m swete yo libere peyi a, m swete yo libere tout lòt moun yo kidnape. Men pou sa fèt, se nou tout wi ki pou leve kanpe pou nou fache, pou nou di non nou pa dakò, nou pa kapab ankò. Se pou nou di non nou pa dakò pou se vakabon, vakabòn sèlman ki jwenn kòb prete nan lona pou y al gaspiye nan fè jenn ti fanm, jenn ti gason fè krèy, fè cho pou yo, pou achte bèl oto, bèl chato, pou y al fè biznis nan lòt peyi, tankou Sendomeng. Se la tout al gaspiye kòb peyi a wi. Se pa posib. Nou pa dwe kontinye viv konsa mezanmi. Nou menm kap koute m la, jenn kou granmoun ki nan klas mwayèn defavorize a, menm si nou lakay nou la sou de pye nou, nou nan tout aktivite nou, yo echwe w deja. Yo detripe w, yo imilye w, yo vyole w, yo kidnape w deja. Paske sou chak gouvènman, gen yon flonn aganman ki vare sou kès Leta a, y al nan Lona, yo depatcha kòb asirans pèp la. Yon direktè Lona foure zig li nan kès Leta, li pran 86 milyon goud li prete Gracia Delva pou l fè kisa? pou l moute cha, fè chawa. Se pa de moun ki antre kal gagote kòb Lona. Se pa de moun ki pwofite kal prete nan Lona, ou pa wè sa yo fè ak kòb sa a. Chal Demarat prete 34 milyon goud pou 30 an. Mona Tankrèd 34 milyon pou 30 an. Fritz Jeral Kaliks 95 milyon pou 44 an. Jisten Latòti Jean Rigaud Belizaire 150 milyon pou 30 an Nady Ambraz 120 milyon pou 30 an Alfredo Antoine 150 milyon pou 32 zan Jacques Julmis 200 milyon pou 40 an Tout non sa yo se zanmi pouvwa swa yo zanmi pouvwa swa se ansyen oswa gwo potanta nan leta se yo ki jwenn prete nan lona. Se vre, pawòl sa yo pral fè anpil moun fache, men, di m sa w vle mezanmi, lè moun sa yo foure ponyèt likid yo nan kès Leta a, yo prete tout kantite kòb sa yo, kòb kontribyab yo, epi yo pa regle anyen nan peyi a ak kòb sa yo, se tou nòmal pou peyi a tounen yon lanfè. Se tou nòmal pou peyi a jan l ye la a. Bon, anwetan makèt Boulòs yo ak fèm Latòti nou wè nan peyi a, nan kòb ki prete sa yo, ki sa n wè ankò, mezanmi? Rayi chen an, di zafè l wouj kon piman, men omwen bagay sa yo nou wè yo. Apre sa, nou pa wè anyen ankò non. Epitou, tout jenn gason ak jenn fanm ki ta gen lide al prete nan lona a, se nan rèv wi n a wè sa, paske gen yon ti gwoup ki vle fòk toujou se yo. Enben, kanmarad, se menm asosyasyon malfèktè sa yo wi ki vyole dwa pa m, dwa pa w ak dwa pa nou tout. Se yo ki vyole lavni kanmarad Gregory Saint Hilaire ak Netty Duclaire.